Zanmi, konpatriyòt ti vi lakay Ayiti pwen kòm yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, nou kontan avèk ou e jodi an se lendi e nou pote anpil enfòmasyon pou ou e nap pwofite di mèsi avan menm nou antre pi lwen pi fon Pi danble nan enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, n ap di mèsi ak tout moun, tout zanmi nou yo, konpatriyòt nou yo, e kèlkeswa kote ou ye nan mond sa a, e kèlkeswa tou ak lè w ap disponib pou asiste videyo sa a, e n ap di ou byenvini lakay ou, rale ti chèz ou, pran mouchwa ou, mare vant ou, nou vini avèk gwo dosye yo, gwo enfòmasyon k ap domine Peyi Dayiti, mèdam e mèsye, nan moman nap pale la a, deblozay pete nan gouvènman Ariel Henry a, koze a gaye, videyo sòti, ou pral sezi tande kòman Ariel Henry ta Ebyen konplote ak rès manb primature yo kote yo achte anviwon 480 gwo televizyon 65 pous pou yo bay bandi ak Delco e 25 machin nèf pou primati alòske gen nèg nan leta kap travay depi konbyen lane e ki pa janm touche, Ariel Henry pa peye yo alòske misye jwenn kòb lap achte televizyon, lap achte machin, lap achte dèlko, ebyen pou li menm bay bandi pou nèg yo ka gade koup di mond lan, ebyen medam e mesye nap diw enfòmasyon sa ki li menm son enfòmasyon ki vrèman ebyen choke anpil ayisyen, ayisyèn, Ebyen ki yo menm ap pase grangou la a ki yo menm nan mizè alòske Ariel Henry jwenn kòb lap fè kay bandi bèl nou pral envitew gen tout detay yo nan kanaran lapolis frape fò chèf gang kanaran anba kòd mare kou krab lapolis frape operasyon dechouke bandi operasyon derasinen vagabon e lapolis kontinye ap mete dòmi nan zye vagabon sa yo lapolis kontinye ap fè nèg yo ebyen konnen Yo se bandi, yo se zam ilegal ki nan men yo e se lapopo ki gen kontwòl sitiyasyon an. Nou pral envite w gen detay rete konekte. Bòn ekout tout moun, bon lendi, n ap tounen. Edisyon spesyal medam mesye deblozay ki pete nan gouvènman Ariel lan. Setadi ke nou aprann aprè plizyè lòt skandal ki fèt ebyen sa se yon bagay ke pa gen moun ki te kapab konprann medam mesye ebyen kote ke jisteman gouvènman Ariel lan mesye dam mesye dam sa yo ta achte plizyè televizyon plizyè televizyon kote ke nou gen ekstrè video pou ou egalman avèk yon vòz ki trè trè serye kote ke yo achte pli de 480 televizyon pou bay ti mesye ame yo mesye gang ke yo gen kontwòl yo pou yo kapab rete trankil pou yo gade match foutbòl yo medam mesye Pli de 480 televizyon lajan gaspiye pandan se tan yo dwe preske chak kwen. Yo dwe tout moun nan anndan peyi an pou pa di pwofesè e eksetera mena mesye bagay sa trè grav evidaman e mwen m te toujou panse moun yo pa ta pral sòti men m gen presyon ke menm pandan mondyal la popilasyon pral pran lari sa se klè. Pi odela de sa ebyen wi ankò lè n ap pale de deblozay skandal ankò pi rèd Ebyen sou kesyon fontyè an la Wanament, malerezman fontyè a reouvè men se pa popilasyon an, se pa popilasyon ki ouvri fontyè an, se gouvènman tchoul sa, gouvènman sa ki ap travay pou Luis Abinader lan, malerezman gen moun ki blese, epi nan menm gouvènman gen moun ki demisyone paske yo twouve sa imoral ke Ariel kanpe ap sipòte yon Luis Abinader, medam mesye bagay yo trè grav. Pi odela de sa, ebyen nou aprann gen yon gwo towo la ki anba kòd pandan n ap pale la. Nou pral ba w kèk eksplikasyon nan kèlke segond, men ou sou chanèl a moun afè bon TV se si e sèten nou gen kèk ekstrè videyo pou ou antwot medam mesye, parapò arestasyon Joel Kaouli la, wè kòman moun Jakmèl kontan ap pran plezi yo te deja tap denonse drug dilè sa ki se Joel Cauli an se pa ti bagay ki piti medam mesye epi nou gen lòt anpil lòt video pou ou egalman men avan sa ban nou salye Lionel ki pral ban nou plis esplikasyon gen aktyalite medam mesye ou sou Nap di bòn semèn a tout moun bon lendi ankò yn fwa yon nouvèl semèn de konba ebyen nou kapab di dimi ebyen nan kad edisyon nouvèl sa ebyen enfòmasyon kap domine aktyalite a ebyen nan moman nap pale la e aprè reouvèti e ofisyèlman fwontyè Dahabòn nan ebyen genyen gwo gwo eskonbrit pete kote genyen e moun ki pran bal nan 80 popilasyon Wanament la ki yo menm deside Eben yo ap refèmen fontyè ankò aprè Ariel Henry te voye plizyè delege pou al negosye avèk jisteman otorite dominikèn yo eben nan moman nap pale la fontyè la ki ta sanse ouvè pwovizwaman men sak fè nou di pwovizwaman se paske nan moman nap pale la genyen yon pote boure ki fèt bò kote popilasyon Wanament la e nou wè nan kad sa genyen manm gouvènman ki demisyone gen direktris direktris nap pale de gen direktris e Ministè, Direktris depatmantal ministè anviwònman ki apèn demisyone la sou kad reouvèti fwontyè la. Gwo eskonbrit pete nan gouvènman an, pil divizyon, ebyen se pou youn nan ra fwa ou wè ebyen manm gouvènman ap demisyone, n ap pale de Direktris depatmantal ministè anviwònman ki se Wideline Pierre nan moman ke n ap pale la, madanm sa li demisyone e l fè konnen. Santiman patriyotik ke l genyen, sa plis prestijye, sa pi prestijye paske olye ke li ap defann pòs. Donk nou wè la a, gen dè fanm, gen dè zòm ki kòmanse la a jisteman vle retire kò yo nan gouvènman an parapò yo wè, yo dekouvri Ariel Henry l ap sipòte Luis Abinader e se anba lòd, se anba prensip Luis Abinader l ap mache. Men nou kapab di yon lòt kote popilasyon an menm, nou deja di w ki leve kanpe la a e jodi a la a genyen. moun ki pran bal, gen moun se lopital yo kouri avèk yo, popilasyon Wanament la kanpe yo di pa gen bagay konsa pyès fwontyè pap ouvè e nou wè yon ajan Polifront ebyen blese youn nan manifestan ki li menm tap pwoteste pa rapò avèk jisteman sa kap bay sou fwontyè a la nou kapab di jiska prezan yon sitiyasyon ki vrèman panike sou fwontyè Ladimi odela de sa odela de fonksyonman nòmal nou te kapab panse, men nou wè popilasyon ki kanpe yo di pa gen sa pyès e gen mouvman la pou yo ta refèmel ankò ebyen jiska dat nan moman nap pale la ebyen se sa ki mentni zòn wanament ou konnen kote ke gouvènman li menm li deside poul te reouvè frontyè la dimen. Se trè byen e nap mande popilasyon kontinye e kenbe kenbe la mesdames mesye kenbe la bagay yo pa fasil men. Pandan se tan, map kite ou dosye sa kelke segonn medam mesye, nou pral pèmèt ou tande kisa kap pase la, imaj sa yo ke nou pral mete pou ou kounya la a lenstan menm se trè serye epi se pa yon bagay pou nou jwe la, se trè serye, televizyon kado kap bay avan Noel, shopping kap fèt la avan Noel sa sa vle di kwa, Ariel gouvènman sa kap vide kado sou mesye gang yo sou mesye bandi yo Pou yo kapab rete trankil etan done ke yo gen kontrol yo medam mesye bon mwen fè nou tande ti ekstrè sa se trè serye la nou wè video an men m ta renmen nou tande odyo an ki akonpanyel se pa jwèt se trè serye ban nou sètèman nou reponn li pou ou. Voilà nou pral repran video a pou ou paske la gen anpil moun kap poze nou kesyon men koman sa fè koman sa fè posib men avèk Ariel pa gen anyen ki enposib medam mesye pa gen anyen ki enposib de la tout enkyetid nou toujou genyen an medam mesye bon mwen fè w tande odyo sa pi moun kap pale a se trè serye ou pa ti la pou Voilà. M pral ba nou yon enfòmasyon, enfòmasyon si e konfime paske mwen menm avèk plizyè zanmi nou la, nou anndan lakou primati an, ansyen primati an, ansyen lakou primati an men primati an tou anfas li, kote Ariel Henry ye a tou anfas li. Enfòmasyon an se, Ariel Henry achte yon 400, bon, ou mèt pale, ou mèt bay eksplikasyon paske ou menm ou gen plis enfòmasyon ke nou la wi, nou nan espas la. Ariel Henry achte, e anndan primati a nou ye la atyèlman, Ariel Henry achte. 480 televizyon 65 pous avèk 120 dèlko. Ou wè sa k pi danjre a toujou? Li gen 2 mwa li pa peye anplwaye leta, anplwaye leta pa ka touche. Men gen 25 machin nèf aktyèlman la, bon lanviwon 3 zè a la, yo fè al depoze anndan primati a ankò tou nèf a tout tapi. Se pou voye bay bandi kwadèboukè, bandi vilaj de dye, bandi gran ravin, bandi ti bwa, bandi patou patou kote. Men nèg yo tou la yap vin pran. Men nèg nou tou la yap kontwole pou yal avè yo. Se paske gen tèlman zye, tèlman moun ki fè nou pa ka pran yon ti bout videyo. Men ret branche, ap gen yon ti bout videyo kap vini, kap pataje, nap wè sa nap eksplike w yo. Mwen al pran telefòn mwen an, mal degaje m wè si m te ka rive. Men koze medam mesye men koze men koze vwala vwala men imaj yo nou tande son an se serye hein se trè serye e mwen espere ke popilasyon an ou menm ki ap pase mizè anndan peyi sa. Ou menm ki m wè kòmsi pafwa nou kite koup di mond ap fè n fè tenten mesye e kòmanse kanpe a se la a wap gade 400 tele 400 e 80 kèk televizyon tou nèf flanman nèf pou voye bay gang al pran plezi vwala e wi frè pa m Laynol se kanmenm trè tris se grav ann ale Wi Jimmy nou kapab nou tap swiv kòman e nou tap swiv nou tap tande kòman ke ebyen gouvèneman Ariel Henry a ki li menm nan konivans avèk 2 bandi notwò kote ke e atravè ebyen jisteman nou konnen nou nan peryòd koup di mond ebyen Ariel Henry ki se li menm e nan moman ke nap pale la e sanse ap jwe nan tèt pèp la pou ta fè pèp la dòmi davantaj ebyen li ta distribye dè dizèn de televizyon bay yon seri de zòn ki yo menm gen de bandi, ki gen anpil bandi ladan yo, e sanzoubliye nan sètèn baz tou, ki yo menm konn abitye leve kanpe kont li, enben l ap fè yo dòmi pou kapab andòmi yo, pou kapab andousi yo, pou kapab pa leve kanpe. E nou wè, pandan mondyal la la, popilasyon menm yo, tout moun se mondyal, men di men, malgre sa, Nou konnen gen yon strès, gen yon strès nan peyi Dayiti, moun yo pa ka soti, donk moun yo ki yo menm abandone batay ki tap mennen depi byen dè mwa, byen ke sa pat janm te bay rezilta, byen ke gen dè zòm politik ki te ka akapare batay la, sa vle di batay popilè la, men fòk nou di tou, moman yo nap pale la, gen anpil moun tou ki yo menm te angaje nan batay la, ki yo menm koumanse dekouraje, pa rapò yo wè, e byen pa gen anyen ki serye ki regle, e aprè 3 mwa peyi lòk, moun yo vin pi mal. men nou kapab di Ariel Henry kap jwe nan tèt moun yo pou nou kapab fè yo rete anndan lakay yo men Jimmy se si e sèten mondyal la gen pou l fini se mwens ke se anviwon yon mwa mondyal la ap dire nou konnen aprè moun yo ap gen pou yo retounen nan kad mobilizasyon ap gen pou fè kont gouvèneman an donk n ape swiv n ape swiv aktyalite a kisa kap fèt èske. Jis yon segond jis yon segond E pa bliye medam mesye mwen menm nou di w gen gwo batay la gen gwo konfli la ant mesye phtk yo epi pou pa di ekip Ariel lan pi sèten manm nan menm nan sektè prive an paske la Ariel ap eseye sove tèt li nou te gentan ba w tout enfo sa yo e m ap konfime pou ou wè voice sa w tande la ou wè video sa w tande la se mesye Martelly yo k ap frape Ariel. Se mesye Martelly yo kap frape Ariel medam mesye. Nou konfime l pou ou. Se ta di kwa? Sa vle di ke jodi a la kòm Ariel ap frape yo yo menm depi yo gen bagay kont Ariel se yon plezi li ye pou yo lage yo sou gwoup lage filme pou kraze Ariel ok se sa kap pase la donk se retire vòlè met volè met vòlè anyway nou konprann e an nou avanse frè pam. Wi Lanol. Alò, Dimy, fòk nou di tou, odela de evantyèl konfli ki gen antre ekip Martelly a avèk ekip Ariel la, ki sou wout la pou ta divize, men, m panse ke se yon aktyalite, fòk nou pale de sa, men, Men, si ta gen vrèman gwo divizyon, fòk youn te ka kòmanse denonse lòt, paske nou konnen, mesye sa yo toule tout enplike nan asasina Prezidan Jovenel, donk, si gon gwo, gon bon divizyon, si gon divizyon vrèman, fòk youn ta kòmanse denonse lòt, youn denonse, eben, zak lòt konn fè, se lè sa a popilasyon ta benefisye, men jiskaprezan, se kapab, se kapab pou fè moun dòmi, yo vle moutre yo divize, men jiskaprezan, fòk nou di, Mateli li menm, ki kote li ye, se Ozetazini li twouve l, Kote gen ti male kounya pa ka fonksyone men m panse gen Jimmy e n ap swiv ki finalman ki dènye mo popilasyon ap di nan kad pwochen leve kanpe ki gen pou fèt nan kad jisteman dosye peyi Dayiti. N ap pase a lòt enfòmasyon konsènan. Jis yon segond wi, parapò medam mesye dosye Bon, n ap pale de sitwayen sa medam mesye, lè ke nou wè ke popilasyon nan vil Jakmèl pa rapò te pran lari kont Joel Karoly, se pa ton ti bagay ki piti, sa fè lontan hein, nou toujou ap di Joel Karoly misye son trafikan, se yon se yon moun ki enplike nan zafè dwòg, e medam mesye avan menm ke nou pouswiv hein, avan dayè nou deja gen tout enfo yo de li deja, ban mwen jis pèmèt nou gade ti ekstrè video sa popilasyon an, manifestasyon nan vil Jakmèl. Vwala medam mesye jisteman ebyen nou tande hein se pa se pa ti bagay ki piti epi nou konn moun jakmèl kijan de moun ke yo ye e mesye dam vwala la nou an nou avanse e frè pam avèk aktyalite a wi la nou. Trè enfliyan, Joel Kaoly ki se yon manb enfliyan nan sektè prive a, nou konnen youn nan pi gwo kout filè E kap di la polis la rive, la dcpj rive fè e ya mwen de 72 zè de tan, se Joel Kaoly, Joel Kaoly ke yo arive fouke e misye genyen kòm chèf dakizasyon e kòm sa yo ta akize li se e dosye e trafik dwòg e nap raple ou moman pèkizisyon an yo te dekouvri plizyè zam de gè anndan e rezidans e prive misye. Ebyen nan moman nap pale la misye twouvel jisteman nan men lajistis donk nou konnen genyen anpil tantativ ki tap fèt pou te libere misye men pou le moman ebyen nouvèl la ki deja pran lari yo pa kab fè anyen ak sa donk Joel Kaoli kap reponn kesyon lajistis pa rapò avèk enplikasyon l daprè lè di misye enplike nan trafik dwòg donk nap tann se je sèten depi misye gen prèv depi gen prèv misye nan trafik dwòg se je sèten ou pral tande dan lè jou ki vyen. di yo kapab debake vin chèche misye la, donk m panse ke depi dosye yo byen fonde, sè ke sèten, se si e sèten, dan lè pwochèn zè, misye ap gen pou l trans ekstrade vè Lèzetazini, donk fòk nou di sa paske kanmenm, depi w gen dosye, dosye trafik dwòg sou do w, kanmenm se lajistis amerikèn k ap gen pou tranche, donk n ap tann, donk. Nou konnen Joel Kaoli se youn nan moun ki tap goumen. Non se senpleman si dwòg yo, si se vè Lèzetazini li tap transpòte yo tou, ou konprann? Lèzetazini, ou gade nan zafè dwòg ou, depi, depi, depi se pa la, depi sa pa gen rapò avèk, se pa de sitwayen ameriken w ap vann, se pa Ozetazini dirèkteman, yo menm, y ap fèmen zye yo, malerezman se sa nou toujou wè. Wi Frè. Wi, se sa nou. Wi, se sa nou toujou wè, men pa bliye di men gen trete gen trete ki te siyen ante lansyen prezidan Preval e le gouvènman ameriken depi kèlkeswa moun yo jwenn ki nan dwòg an Ayiti donk se di e ap vin pran l se sa moun sa gen pou yo ekstrade vè Lèzetazini se vre gen yon seri de moun gen eksepsyon ki fèt pou yo yo pa rive yo pa rive ekstrade yo oubyen yo poko ekstrade yo men m panse ke di men depi yo jwenn prèv tanjib misye li menm li nan dwòg se sèl sa nou ka atann di yap vin pran l menm jan yo fè pou yon pakèt pou plizyè lòt ki ale deja donk se nan sa nou kapab atann nou avèk ebyen dan lè an n di dan lè pwochen jou ebyen dimi n ap pase nan lòt aktyalite nou prale anba e anba lavil la pou pa di kwabosal kwadèbosal la nou konnen ya ya ya mwen de ya mwen de 72 èr de tan kote ke chèf gang Lasalin nan ti jinyò e menm si te fin tonbe ebyen nan moman nap pale la e mesye izo yo aprè yo fin anvayi ti tanyen aprè yo fin anvayi e zòn minotri ebyen yo ap eseye anvayi anba lavil la la nan moman nap pale la eske eske mesye ta deja pran pozisyon anba lavil la nou poko fin konfime men gen anpil kout bal ki tap tire la jodi dimanch e an di nan aswè a la kote ke mesye yo la yo tap bat pou yo antre nan kwa pou yo kontwòl kwa bosal la. Donk mesye Izo ki ap eseye elaji teritwa yo pran plis teritwa, elaji e jisteman poze de zòn eben nou kapab di nan moman nan mal la moun anba lavil yo ti machann yo vrèman an difikilte e ti machann yo anba lavil ki yo menm se anba lavil la yo konn al degaje yo donk nan moman n ap pale la yo trè panike parapò bandi Izo ki anvayi espas sa, zòn bò wopwen an, zòn bò ansyen achiv nasyonal te ye a, enben zòn sa yo, yo deja pran kontwòl zòn sa yo, enben y ap mache rive sou zòn kote ki ann di katye jeneral Jenèf la, katye jeneral Ti Jinyò onivo Lasalin, enben y ap tante pou yo pran espas sa, n ap raple w ki gen yon mache e n ap raple w depi Izo rive anba la a, enben moun p ap ka abite pi anba lavil, menm jan l deja fè pou plizyè zòn ke l pran, donk sa vle di nou wè la a diferans ki genyen antre. Anpil nan gang sa yo genyen lè yo yon kote moun pa ka pase la donk nou kapab di SOS ki lanse bay lapolis anba lavil la nou pa ka pèdi l sa se poumon ekonomik peyi a se kote tout machandiz ki soti an di pwovizyon agrikòl ki soti an pwovizyon se la al debake se la ti malere yo konn al ravitaye yo ebyen jounen jodi a la li sou menas pou izo pran l donk lapolis degaje fon jan paske moun ti machann nan lavil yo voye yon SOS pou kapab pou lapolis kapab fon fason pou ta vin pote yo sekou pou yo kapab defann kòb manje yo defann kòb lekòl yo e sitou nan peryòd fèt fen dane a donk si izo fin pran espas sa lap ankò yon apse sou klou la pou ankò di ankò pou popilasyon an paske nou pa rive okenn kote ankò paske nou konnen pou moman nap pale la bandi pran kanaran bandi pran bon repo bandi pran mache titan bandi pran tout kote menm taba mache taba Aktyèman la, se sou kou kòd Vito Lòm ke li ye, sa vle di, moun yo pa gen okenn, moun yo pa konn ak ki sen pou yo kriye, ak ki sen pou yo, donk sa vle di, popilasyon ki an danje, n ap pale Masyen, Kwa Bosal la, ki se zòn Lasalin, nan moman n ap pale la, mesye Izo yo anvayi pou sa eseye pran kontwòl li, donk pou kapab fè plis ekzaksyon nan kad pou kapab elaji teritwa yo, medam mesye. Vwala, vwala, se kanmenm trè grav, parèy. E, bon, se si e sèten, kwa ki pa gen Leta, sa pa egziste. E, an nou avanse, pandan nan se tan la, nou aprann gen yon lòt bandi ki, ke, bon, popilasyon an arete, pou pa di lapolis kanmenm. E wi, nou kapab di, Dimy, chèf gang Kanaran an, Nou tap tande dènyèman enfòmasyon te relate kòm kwa yo te arete li, men misye ta pral soti yon tizè videyo aprè kèlke zè kòm kwa se pat vre, ebyen pou jodi dimanch aprè midi a la ebyen ebyen dans les heures de Channmas dans les heures de Channmas ebyen misye arive jwenn arestasyon li onivo Channmas la la donk Nou kapab di, mezi sa yo menm lè yo ap fè izasyon nan zòn yo, men sèten fwa yo mete yon jan, yo pran yon lòt louk pou yo soti, malgre y ap fè izaksyon, malgre y ap fè krim, sèten fwa yo anvi al ravitay, yo anvi al pran ti plezi yo. Enben se la a, se nan kad sa a, kote ke misye te soti, kote misye te twouve l sou Channmas la, enben yo deja mete men nan pat kasa misye, donk e si Jimmy Owsu kapab pase e montre videyo, foto misye, kote ke n ap pale de chèf gang Kanaan an ki li menm nou konnen epi ki se yon asosye, ki se yon alye gang 400 mawozo a, n ap pale de ki gen nan tèt li Lanmò 100 jou, epi byen dè tan la nou wè ki yon ti jan an kaval, misye pa twò pale men n ap pale zòn Kanaan, Kanaan 5, Kanaan e mesye sa a ki li menm jwenn arestasyon l nan kad de vijilans popilasyon an ki li menm t ap kolabore avèk fòs de lòd yo, deja sa deja nan men lapolis Kote ke enben lap reponn kesyon lajistis. Donk nou konnen se vre bò kote lapolis souvan lè yo pran mesye sa yo, yo konn met twouve yo dèyè bawo, se plis san sekirite yo ye. Se chak lè fèt yo, yap fete, yap bwè byè, yap bwè wiski, yap nou konprann. Donk se si sèten nou pa kapab bat bravo a san pou san paske souvan mesye sa yo se lè ou tande yo blese mòtèlman pou kontan paske nan kèk tan ou kapab tande prizon kraze, yo libere. menm jan li te tou fèt, menm jan li te fèt pou Anel a maintes reprises, menm jan li te fèt pou chèf gang Yonyon ki li menm te nan prizon e se lè a misye t ap kidnape moun. Donk, jodi a se tou pa enben chèf gang Kanaran an ki li menm jwenn arestasyon l daprè enben jisteman vijilans lavil la popilasyon menm yo te dekrete enben o dan lè zè de chan de mas nou kapab di e kanmenm sèt in nouvèl trè pozitif di m. Wala, e pandan se tan, e menm si nap avanse, bon la se si e sèten, nou toujou mande popilasyon an pran beton an, e byen la nou raple nou atis sa, Tas Café, e byen jodi a la, wi mesye yo te pran lari, nou di w sa, pa panse ke bagay yo malgre mondyal moun yo pa sòti, non okontrè, paske la yo ralbòl la, yo kòmanse santi l la, yo konprann li, bon nou envite w tande ti ekstrè sa tou piti medam mesye, nan menm kad mouvman, ok, nou pati pou w la. Vwala, egzakteman se pou dosye fwontyè Wanament lan medam mesye, la jan nou dil anpil moun hein kanmèm anpil moun e popilasyon pèp ayisyen son leson yap bay Ariel la hein m panse ke nou konprann sa drapo larisi moun mesye yo bò kote yo hein yap bay Ariel yon leson setadi ke se pa ou kap deside ou pa chèf peyi an ou pa chèf peyi an drapo peyi an bravo mesye e mesye dam gwo jodi dimanch malgre sa ou wè yo pran lari kanmèm bravo bravo bravo. Wi zanmi an avanse. Wanament Darbonne Wanament la kote ke nou konnen gen tantativ ki fèt pou louvri fwontyè la depi anviwon depi prèske anviwon semèn ke l te fèmen ebyen nou konnen gouvèneman Ariel Henry te delege te espedye yon delegasyon pral negosye avèk otorite dominikèn yo e jwenn tou swit aprè fwontyè la nan moman ke n ap pale la a ki relouvri. Men, fwontyè la ki relouvri, anpil moun kòmanse esprime dezakò pa rapò a fwontyè a ki louvri, men sa pa rete konsa, popilasyon ak yo menm deja leve kanpe, kòmanse leve kanpe e pou moman n ap pale la a gen tantativ k ap fèt pou refèmen l ankò. Nou konnen bòs Fewonik te soude fwontyè la, mesye yo manje l. La Dominikani melanje avèk jisteman de trèt nasyono ki genyen nan kan pa nou, nan kan pa nou an, enben bò kote ayisyen, misye ta deja mouri o kote ke yo mete dosye kòm kwa se, se opresyon ke l fè. Donk, e yon fwontyè ki sanse mouvman ap fè pou ta refème l ankò, kote ke deja Wanament, popilasyon Wanament la yo leve kanpe e nou kapab di yo, yo lanse yon mesaj la. Wi, e nou konnen bòs Seoni ki li menm te sou 2 fwontyè la, li te fè yon aksyon ewoyik. Donk misye deja yo arive yo arive manje misye, an n defini l konsa, paske se yon sitwayen, misye te malad depi, an n di misye te malad depi kèk tan oubyen li te fè opresyon jan yo di l la, Li pa t janm mouri, kòmsi se aprè l fin komèt aksyon istorik sa, aksyon ewoyik sa, kòmsi se kounye a l mouri. Donk, nou se eseye, nou eseye konprann jwèt, konprann jwèt la. Donk, men nou kapab di, n ap envite, envite ou tande kèk videyo sa konsènan aktyalite a ki li menm, ann di konsènan sitwayen sa ki li menm arive pèdi lavi l. Wi, jisteman, se ankò jan nou te di la nan kad manifestasyon an, yon ajan polifwont, medam mesye, ki tire sou youn nan manifestan yo, e sa se trè grav, trè trè grav, wè, kòmsi polisye sa yo mwen, mesye m pa ka konprann, m panse ke nou menm nou ta pou yon ti jan diferan de lapolis. Nou pa ka kite Ariel ap ban n pou 50 goud, 200 goud pou n ap tire sou frè nou. Ban nou evite w tande ti odyo a. Vwala mwen oblije bese l paske son an pa two bon medam mesye nou kapab konprann sa. Wi Ladol vwala e nou menm se si sèten nap voye tout senpati nou a fanmi sa paske se pa yon jèn gason jèn gason ki tonbe la medam mesye kap revandike dwa l e ajan pou li fon yo elimine l sa nou menm nou deja denonse sa epi nou menm nou kanpe avèk popilasyon an wi mesye ann avanse. E wi Dimy, nou aprann nan kad mouvman ki te genyen pou te refèmen fwontyè a, ebyen kote ke ajan polifwod yo te fè izaj de bal reyèl, kote ke yo arive jisteman tiye youn nan manifestan yo, m pap di militan paske kanmenm son konpatriyòt, jan ke n te ka rele la, son konpatriyòt ki li menm t ap goumen pou fè respekte dwa konfrè nou yo, konsè nou yo ki twouve yo an Repiblik Dominikèn, y ap vyole dwa yo, y ap maltrete yo, enben, pou bay yon, nan kad yon repons ke popilasyon, moun Wanament deside bay a gouvènman Dominiken an, enben, yo fèmen fwontyè la, enben, nou wè, gouvènman Ariel Henry a te voye yon delegasyon pou e, voye lapolis pou ta al eseye ouvè fwontyè la, men jiska prezan nou konnen bagay sa ke yon gwo, gen yon gwo deblozay ki pete onivo Wanament, enben, kote ke ou jwenn di men gen menm. Genyen menm direktris depatmantal ministè anviwònman e.